Ou konprann? Ou ka wè ke pwatrin ou ap monte desann. Ok? Ok? Nou gwosi? Ok. Kontinye. Ok. Li di ke nou bral pale de pwatrin nan. Ok. Pwatrin nan. ki ap move out, pwatrin nan kap move out, mwen di kote l ye a, lap move out, epi gen dyafrag la li menm kap desann, yap pale w de mouvman ke yap fè, so yo pa rete konsa non yo fè mouvman, so nou bal reflechi mouvman yo kisa sa yo vle di, se sa l di w, so sonje ke M te pral di ki kote lè la ap pase a. Misye t pale de trake la fwa dènyè. Epi e respirasyon an s on priyorite l ye. Se yon bagay lan trè tout trètman yo bezwen konnen si ou respire byen. Son bagay enpòtan li. Ke nou pale de mete mete men w lan pwatrin ou eseye respire, w ap wè gon mouvman k fèt, w ap wè mouvman. Menm si w ta mete men w sou vant ou, w ap wè sa tou. Ok. So, se sa. E, e nou pral pale de 2 kalite mouvman, gen enspira, lan, lan respirasyon an, gen enspirasyon e ekspirasyon. Ok? Lè w gen bri fim, ok, lè la antre, gen bri fò ki soti. So, se 2 pati ke nou pral eseye konprann. So yo di ke chest la, pwatrin nan, ok, well up, lap ouvè kòl, sa vle di li out, outside, lap ouvè òl, deyò, outside, ok, sa son premye mouvman, e sil retounen, se le kontrè, ok, Retounen lan plas li. Se menm dyafragm lan tou, nou te wè dyafragm lan fè menm bagay la tou. Ok, li gen mouvman, li gen mouvman pa l. Ok. Nou wè chest la kap fè mouvman konsa la. Ok. Epi nou wè dyafragm lan k ape fè mouvman desann. So bagay sa yo, yo fè mouvman. E se lan mouvman sa nou bal konprann respirasyon an pi byen. Ok, nan bal kontinye. So li rive li rive yon kote ke l al esplike nou sa sa mouvman sa yo vle di. Li pran mannken an ok, li montre w ribs yo k ap fè mouvman, y ap deplase, Paske konsa, wè. Ou konprann? Lap fè mouvman. Lap mete mouvman outside. Kòm si l bral deyò. Lap refè kò li. Lap deplase. Ok. E pi, se kòm si si lap ouvè kò li, lap deplase. Se plas lap fè. Plis plas lap fè pou lè rantre anndan. Ok pou lè la antre. E menm jan dyafag lan tou, kite l an pozisyon anlè, li desann pou fè plis plas rantre, paske kounye a la n ap rale lè li brifin, n ap enspire, n ap fè lè la antre anndan nou. Ok. Li pase pa trake, l ap pase pa airway a, epi l ap kontinye rantre jis lan poumon an. So, premye respirasyon an ap brifing ou, enspirasyon. So e sa l di w ke l enpòtan pou w konprann mouvman sa a se lè l ak antre. Ouvè kò w. Konprann? Epi, tou lè de fèt an menm tan wi. Pandan ke pwatrin nan ap ouvè kò l pou l lese lè la antre, e dyafrag la ki pa anba ap desann li menm, l ap desann pou l ka fè plis plas toujou pou e kote pou lè la rantre pou l al distribiye egalman. Ok. Se sa. E ou konnen ke ki sa ki responsab mouvman, mouvman, sa ki responsab mouvman ribs yo, kot yo, pwatrin lan, se entè, Konprann? Kot yo, pwatrin nan, li pral envolve yo, epi li pral envolve dyafragm lan tou. Ok? Tou lè 2 bagay sa yo, an menm tan, yo pral ouvè kò yo an menm tan, yo pral fè plas. Mwen pral kontinye. Yes. E, e nou, nou, li te di w li pral nan premye videyo a pou l al pale w de ekstènal. E avan, li te gen yon fòm tankou yon dòm, yon dòm, yon fòm wond, yon chep wond. Ou wè li? Li te gen yon fòm, yon chep wond. Konprann? Epi li pral vin flat konsa. Lò l kontrakte, li desann. Sa vle di ke li fè plis plas. Nan kaj sa a, torasik la, plis plas fèt pou lè layite kò yo, pou yo rantre, pou yo rantre. Yo sòkin pou yo rantre. So yo fè plas, yo ouvè kò yo. Youp! Konprann? Ouvè kò ou, fè van antre. Fè lè la antre. So mouvman sa a se enspirasyon ou ok ki trè enpòtan. So meaning nou ka di ke yon moun te fè yon ti bagay konsa pou nou la a konsa. So lè yo ouvè kò yo a la li nan sans sa a out. Men ribs yo dè de kote kap ouvè kò yo, men dyafragm lan k brale lan sans konsa. So vin genyen plis plas. Konprann? Plis plas. Plis plas kap fèt. So li bral antre sou li e sou plis esplikasyon lò l rive madi lè. Sou lwès. Kontinye. Ok. Wi, m te di ke gen 2 misk ki pral aji. Nou genyen, se gras a fòs miskilè ou yo ke bagay yo kapab fèt. Misk ki ekstèn nan li gen pou l kontrakte sou deyò, up and out. Ok. Epi ou wè lè w ap gonfle estomak ou se misk lan. W ap respire misk lan ki up and out. Ou wè. Li pa rantre konsa, li out. So nou gen dyafrag la li menm pandansetan ki desann sou mwen anba wap santi ke yon bagay ki desann ok e diaphragme lan sans anba anba la anba li desann li kontrakte tou li menm li diw kontrakte a li te lan fòm dòm epi li vin flat li desann li desann li relel flatening. So nou wè ke kontraksyon sa yo bal ban nou enspirasyon. Enspire, yon enspirasyon. Se youn nan mouvman respirasyon an. Se enspirasyon. Gen enspirasyon, ou wè in vle di rantre l antre. Epi dezyèm mouvman kontrè la se ekspirasyon, ou wè l kòmanse pa èks, sa vle di se ale l brale. Se retounen lap retounen kotel te soti a lè lap retounen so li menm li bral pale w de de de de lòt lòt kalte bagay yo pase li menm li bral di w m pa bral di w plis annou kontinye tande li poun ka mache avèk li pito. gen yon derègleman k ap fèt plis toujou so e pou l montre w ke li reyèlman vre ke dyafag lan desann li desann vrèman jiski lan zòn tomi an lan zòn lonbrik ou li desann li desann l ouvè kò l pou van pou lè la antre. M angaje dyafragm lan anpil. Pa bliye ke kounye a n ap pale de enspirasyon, lè k ap antre. Ok. E lò ke dyafragm lan ap desann nan, li m di w li rankontre avèk abdomèn nan kòmsi kote vant ou ye a, nan zòn lonbrik la, li desann sou li. Se pou montre w ke vrèman bagay yo ouvè kò yo pou yo ka fè plis plas pou lè la. Ba lè la pase. Rete kò w ban m pase. Lè la di monchè rete kò w ban m pase. Ok. Li bay egzanp de aksidan. Ok aksidan moun nan gen dwa pa ka fè mouvman anpwen nan zòn abdomen nan se ka yon pwoblèm de de de respirasyon tou ou konprann so li preske nòmal, ou pa menm konnen l menm, men lò ke kounya la ou fè yon aksidan, kounya ou pran konsyans de sa k ap pase a, ou wè se yon pwoblèm ki rive ou, ou pa sipoze konnen, ou pa sipoze konnen lan nòmal respirasyon an, paske li pa ba w okenn doulè lan vant, li pa fè, menm si l di w li fè yon presyon sou vant lan, ou pa menm konprann sa, ou pa menm konn sa non, paske w ap respire nòmalman. Li pa sipoze baw doulè lan vant. Ou konprann li pa sipoze yon respirasyon kap fèt byen li pa ka sipoze baw doulè lan vant. So li reyèlman fè presyon sou li lò lap desann yon bagay ki nòmal ou pa menm konn sa menm. Well. So nou wè 2 mouvman sa yo. Ok nou kontinye. Se kòmsi y ale up ok and out ok up and out paske l pa pou ouvè kò l up up and out an menm tan ou ouvè kò w konsa out out li up and out wè up Kouman? Paske respirasyon an gen 2 pati, gen enspirasyon, ekspirasyon, bon l deja esplike w kouman enspira, sak enspirasyon an. Ok? Sak enspirasyon an? Li gen mòso l, te pale w de mòso l la, pwatrin nan gen mòso l, pwatrin nan ki rekouvè poumon an gen mòso l. kap fè mouvman, answit pa anba, paske se yon kaj li ye, li kouvri anlè epi li kouvri anba, pa anba a tou gen mòso l, se dyafragm. Tout sa bral fè mouvman ki esplike mouvman wap respire konsa. Wap respire. Ok. Se sa. Gwenn respire a vle di ke w ap, alò nou di respire, men respire a gen de pati, men nou bal anplwaye yon mo spesyal rele enspire, ou fè l antre anndan w, ou pran ou rale lè a la anndan w, se enspirasyon. Alò m pa konn si gen mo sa an kreyòl men li di enspire, paske fòk ou vrèman distenge pa annik di w ap respire, gen enspire gen ekspire nan menm respirasyon an. ok el esplike w mouvman mouche yo ok kounya l bal ba w konsekans ki fè ke konsekans ki bal pase apati de sa ok. Li pral montre w ke piske bagay la ap fè mouvman, e kòmsi m ta di w gon pozisyon k ap chanje. Ok, gon pozisyon k ap chanje. Y ap ouvè kò yo, pa vre? Men kòmsi yo deplase, y ap fè plis plas. Ou wè lòt liy ki la a se pou montre w ke ribs yo ki deplase avèk mòso l la k ap fè deplase a vin bay plis plas, li monte la. Ou wè li mouvman li fè yon lòt liy pou l esplike w ke e kòmsi l ap ouvè. Poumon w ouvè kò l. L ouvè kò l. Ou respire, l ouvè kò l. Konprann? Li ouvè kò l. Li vin fè yon, li montre w kot, kouman l vin ouvè kò l la, gen w vin pran yon plas anplis ke l pa t, ou pa rann ou kont de sa, men se sa, li vin ouvè kò l. Ok? Li gen plas pou l ouvè kò l. Li strech kò l, li ouvè l. Bon, se sa l pale w. E kote l mete pwentiye a, e an wouj la, se la ke pou montre w ke vin gen plis plas. Ok. The air molecules have now got more space to move around. Therefore, when you increase the volume, you decrease the pressure. Ou tande? La a, an nou pa, an nou pa kouri ale twò lwen. E, ou wè volume avèk pressure, li rantre de, de varyab la a ki enpòtan. Li rantre le mo volume e prêcheur. E 2 mo nouvo l antre la ke w pat tan, ou pa konnen. E mwen menm mwen deja di w volume a prêcheur yo yo gen relasyon ansanm men envès. Sa vle di toujou lè youn gen kont a lòt, lè youn monte lòt la desann, lè lòt la desann lòt la monte, se se toujou le kontrè y ap mache ansanm. Ok e kounye a li di w w ap ouvè kò w. Wap bay plus ler rantre se volume. E volume wi. Volume wap bay wi. Volume wap bay. Wap fe volume ou antre. E si volume antre pressure ap desann. Pressure ap desann. Zafem di w m ba w poul pou m di w konsa ke si w konn youn monte lot la desann. fasilman pou ka wèl pase yo lan yn vers relationship yo pa lan relationship yo pa al lan menm sans ou konn wè lè lè di konsa mezanmi mpa janm lan menm lan menm sans avèk moun sa chak fwa al di yon bagay nou pa janm ka wè bagay yo menm jan nou chak wèl yon jan diferan enben se se sa volume avèk volume avèk pressure a chak wè yon bagay wè bagay la diferan enben lè volume nan monte Pressure a desann. Ok? Volim nan monte. Paso, lap ouvè kò yo. Ribs yo ouvè kò yo. Diafrag ouvè kò l. Tout ap fè plas. Ebyen, plis lè ap antre. E volim nan ouk ogmante. Men sonje, m di w, volim nan pou ogmante, pressure desann. Li di w konsa ke, pou ki rezon? Paske si w gen menm kantite k molekil la la, kounye a gen plis plas pou bagay yo move on, gen mwens prechè. Konprann? Egzakteman. Gen plis plas, pa gen batay pou plas ankò, gen mwens batay pou al pouvwa al voye voye kò li ale gen plas pou l pase so ou wè prechè a pa menm jan gen mwen mwens fwotman ou konprann prechè a pa menm jan se sak fè ke li li byen esplike la men mwen menm mwen ba w poul mwen di w konsa ke depi volim nan ogmante prechè a desann alò li li li li yo rele sa inverse relationship Men, jan l di a pi bon toujou, paske w vin konprann ke li di w si se menm kantite molekil la k yon kote, epi kounye a vin gen plis plas pou l move around, ou wè ke pressure a p ap menm jan. Sa l pi lojik toujou l esplike w pou ki rezon vrèman. M ba l kontinye. Ok. Al kounye a la, li bal pale de prechè yo, li bal di ou gen ou paske nou di prechè di kriz. Wèl kounye a l oblije bal ba ou vo kantite a, epi lò lò l di kriz la kan kan kantite l ye, kounye a l bal rantre lan pale de kantite avè w. Sè ke wi. Nou te pale, m ap fè yon ti reprann, ke poumon an vini yon ti jan epi l ouvè kò li, chanje kòmsi l chanje ouvè kò li, chanje pozisyon, pa tou l chanje pozisyon non, l ouvè kò l pi byen. Sa vle di ke l gen plis kote, plis kote pou baga, e pou e pou van an, van èr la sikile. Ok, dyafag la te desann tou. Fè plis plas pou mouvman an pou lèr la pase. Fè plas pou lèr la pase. Ok. Fè plas pou lèr la pase. Pou mwen. Ok. Wè tout bagay yo gen konsekans la dèr. Wè se ribs la ki up epi li out epi diaphragm la desann epi sa vin gen konsekans sou volum ou wè li wè mouvman li vin gen konsekans sou volum epi volum nan increase li monte el diw lò se molekil nan poumon ap sikile kantite molekil la pa chanje vin gen plis plas so pressure a desann wè. Exactement. Lan menm lan menm poumon an gen menm kantite molekil kap kap kap sikile around. Ok. Eben prechè a vin desann. Prechè. Ton volim monte, prechè desann. Volim monte, prechè desann. E sa m tap pale w de inverse relationship la. Ok. Men li menm li ba w esplikasyon an. Ok. Nap kontinye. Li te gentan li te gentan rive la ok bon li pale w de kaj torasik la sa vle di ke se yon kaj se yon kaj se yon kòm ta di w se yon kaj ou konn kaj jako yo konn ladan se kòm ta di w se yon kaj kote w ka fouke yon bagay anndan l nan kaj sa toraks la se yon kaj se yon kavite se yon twou ou konprann plas li ka vin pi pi ogmante. Ok, lò nou di volume nan ogmante, lan poumon an pressure a diminye tou. E se, e bagay sa yo gen relasyon ansanm. Ou pa di youn san w pa di lòt la. Ok? Kounye a la l pral pale w de kalite. Kalite breathing nan, gen, genyen ou gen dwa nòmal wap respire ou pa menm santi sa menm ok epi li bral diw ke nòmal atmosfè pressure deyò a kouman l ye ok yo mezire l pa milimèt milimèt de mercure. So, li di lè w ap respire an silans, ou pa menm santi sa menm, ok, ki jan prechè a ye. Lò ke ou, ou, li ba l, li, e li, li, yo gen yon mezi yo vini avèk yo rele nòmal atmosfè, ki do, avè l yo ba l sèvi. So, nou ba l tande sa l ba l di pi byen avèk pi bon esplikasyon. Se. Pressure a vin diminye. E li kapab de diminye de 2 milimetè de mercury, li rele milimèt of mercury, e milimèt de mercure son mesure, li ka diminye de 2, de 2. So, sa vle di ke deyò a li te 760 milimèt de mercury, li diminye de 2, li gen dwa vin 758 sou anndan, paske pressure a diminye. Sou outside, nòmal atmosfè la, ke nou konnen lò pressure a vin desann fòl pi piti ke 760. Li di mettons ke manus 2, manus 2. So, nou bal wè. Kontinye sa lap di toujou. Di w ke pressure a desann. El an ap pede repete lè ap antre lap antre men se diferans de presyon an ki fè lè a la antre ou wèl e mouvman toujou fèt de kote ki gen wo presyon lal kote ki genyen low presyon high presyon move pral kote k gen lo prechè so lè w vin rantre lan nosyon prechè a li fè w konnen se sa men sa k fè ke èr la rantre anndan nou e si w pa ka wè si w pa ka fè mouvman konsa Bagay pou reflechi, paske mouvman konsa, lò ap fè, lò ap fè egzèsis, se yo fè, se yo fè, lò ap fè egzèsis toujou ap ouvè kò, li do respire pi byen, ou konpwen, n ap tande l toujou. Se kouri l ap kouri antre. E prese l ap prese fè pou l antre. Alò, gen yon jan si w ap fè anpil egzèsis, li pral prese vit pou l antre pi vit, li pral antre pi vit toujou. Ou konprann? Men ann atandan, diferans de presè li pral fè lèt la move pou l rantre anndan. So, negatif presè a ki vin gen anndan vin gen yon negatif presè. Bagay yo parèt senp, Men si yo pa fèt konsa, si gen yon rezon ki fè l pa ka fèt konsa, ou pap ka respire byen. E si ou pap ka respire byen, oksijèn nan ou pap gen l non. La a li tap pale de pressure inside e pressure outside ok gen pressure andan gen pressure ki deyò so pressure andan an vin mwens ke pressure deyò a antil gen yon negatif la la negatif so Presyon a diminye anndan poumon an. So, se sa k ba l fè ke lè la rantre pi vit lan poumon an e diferans de presyon sa. Se trè enpòtan. Ok, an mwen kote li ouvè. Ok. Oui. An nou kontinye. Diferans yo peche la fè la antre lan RO ya. Epi lò li rentre lan RO ya, li kontinye Epi li pral rantre jan w wè anbranchman yo tap tap fè anbranchman se konsa lè l a antre tou li pral distribiye avèk egalite konprann li distribiye byen sa vle di w l al yon kote plis pase yon lòt kote jan w wè avèk presizyon branch yo ape ape ale a enben se konsa lè l a li byen distribiye anndan anndan an tou. Wen li egalize prechè a pandan anndan l li byen ranje l, li byen ranje l la yon bagay ki byen fèt ok so an nou sonje lò volim nan enkriz prechè dikriz. Lan presyon engredyan an pou l ale lap ekwalize e presyon an tou lè w lap desann. Sou lap deplase selon presyon engredyan an. E pa bliye egalize prechè a tou pou l fè bagay yo byen distribiye lan tout pasaj yo paske ou konnen yon pakèt ti pasaj ki gen la. E kòmsi prechè gredyen yo se yon lwa l ye, l ap respekte li pou l antre e l ap distribiye prechè a byen distribiye jan pou l distribiye. So, pressure a pral equalize. La pral, li pral e, e bien ranje, e, egal, jan pou l fèt la. Li pa gen yon kote kap gen, yon bò gen plus ki, yon bò gen plus l'air ki antre yon bò, epi gen yon bò gen mwens. Non, li pap fèt konsa. Ok, so lè la e jan sa pral fèt la, lè la ap egalize. So se sòk li sòk lan long lan, li rantre e li wòch lan long lan, ti moman long lan pran. Well ou pa menm rann ou kont de sa wap respire ke li rantre li rantre si rantre li rantre bon ou wè si l'air sa te yon move bagay li gen ladan l ou wè kijan wap gentan pranl sak fè ou al nan bagay korona yo di mwen fè w bouche nen w lan wi ou wè jan l'air la e sòk li sòk li pran bagay la e e e Li rantre lan yè wi a. Ou konprann? L ap rantre. Li rantre lan larens lan. La l ap desann. Li sòk, li sòk. Epi gen diferans de prechè a. L ap rantre, l ap rantre. L ap rantre wi. L ap rantre. Lè l ap rantre byen vit. Li sòk, li sòk. Ou wè mo sa a m renmen l. Sòk. Malgre ou menm lap rantre paske son diferans de prechè pou fèt poul antre bon lap antre lap antre e kounye a m konprann kouman timoun kap fè spò ou prann ansanm yap youn sou lòt yap fè spò epi epi epi viris la antre. Virus lan antre. Gen, gen, gen, w ap sye, w ap sye l ka antre. Lè w fin tou pa la respirasyon tou, l ap rantre byen fasil. Lè l deja lan, si l deja lan lè la, dwòplèt lan lan lè la, epi l ka respire li ka, ou ka antre l, ou ka pran l tou. Par la respiration, se sa m konprann. An se se dedwi. Paske lè lè w gon enfòmasyon fò e fò a fò w eseye mete l nan lòt kontèks pou l itil ou. Ou konprann? Ok. So, pressure a negative, sonje, li negative anndan poumon an, anndan poumon an. Lò n ap pale de enspirasyon. Se yon sèl pati nou ye la toujou wi, lan enspirasyon. Tout pale sa lan enspirasyon. Apre l pral antre lan ekspirasyon, kede m kite l rantre pou kont li lan enspirasyon. Ok. Li di konsa ke se rilaks wap rilaks kò kounya la paske pa gen kontraksyon, kontraksyon se yon efò li mande pou fè men se tout bagay ki tounen lan plas yo. Pa egzanp lèm fè sa, se yon efò m fè, ou santi gen yon bagay ki kontrakte pou fè yon efò pou monte konsa, lèm tounen lan plas mwen m rilaks. So relaxation nan pa ka menm jan avèk kontraksyon. Se 2 efò diferan e men lò nou lan relaxation nan nou bal pale de ekspirasyon. Se de e lan dezyèm pati de de de briefing nan rantre la, li te pale w de brief in, kounya l bal pale w de brief out. Kounya se lè la, se soti l ap soti. Soti l ap soti. E ou de e l te esplike w se pa konsa l rete l rantre a non, son diferans prechòk fè l an ki fè l antre. Sa vle di ke fò prechè a negatif sou anndan. Ou deja wè, li pral menm pawòl li di yo, li pral di lekontrè pou l al out, pase in and out difere. Lè w di in, li pa menm avèk out. Ou deja wè se lekontrè li pral di w lan esplikasyon an. In and out difere. Yo fin fèmen kò yo kounye a la yo pa ouvè kò yo yap fè yo fin fèmen plis men e kòm ta di mta yo se kòm ta di son pòt yap fèmen yo tout rantre kò yo ou konprann so deja wè se le kontrè de kote lè yo tap ouvè kò yo a sa la menm yo tap mete yo volum nan ogmante kounye a men volum nan diminye wi. Ou konnen lè yo di volume diminue sa m te di nou inverse relationship pressure augmenter. Ou wè se le contraire de sa n tap di avan an. Piga nou pèdi nou pa pèdi pa pèdi se mouvman pou nou konprann depi nou wè son kijan mouvman an pral fèt lan ekspirasyon an fòk se le contraire de mouvman enspirasyon depi w fin konprann youn wap konprann lòt. Depi w byen konprann youn nan, ou jis di lekontrè pou lòt la. Se sak pase la. Se pa, se pa, se pa pou nou pèdi. Se pa pou nou pèdi. Nou pa bezwen pèdi menm, menm, menm, menm, menm. Nou al kontinye. Se ekspirasyon. Lè la pral sòti, nou konnen li pral fè lekontrè. Konprann? Si la a, Reeves la, te up, enben Reeves la ap vin down lan sa a. Ou wè l? La a, Reeves la, Reeves la te out, enben la a, Re, Re, Reeves la pral vin in. Ok. E pa ke sa lap di w la kontrè non. E pase 2 mouvman se nòmalman yo kontrè. Kounya nap kontinye tande l toujou. Anmwe. 8 tran. Kote l rive. Ok. Banm fon ti rezime. Presyon la negatif anndan poumon an. Ok. Lè la sòk li rantre rapi dizon li rantre mouvman rantre a fèt ou konprann alò sim m ajoute rapid la vle di se lan egzèsis la l rantre pi rapid men li an nou di ke li rantre li rantre anndan poumon an so paske prechè a negatif anndan li negatif paske li mwens ke 760 lan. An nou di Manus 2, 758 li menm. Millimeter of mercury. Ok? So, lò ou wè l rantre nòmal nan poumon an, se paske e mouvman fèt, li fè plas volim nan rantre, e fè plas volim ogmante, epi prechè desann, so li pèmèt ke tout bagay rantre lan lòd. So li relativman negatif. Sa vle di kò sa lè nou di negatif la, e pa ke li vrèman negatif nèt, paske se kòmsi se mwens 2 pa rapò a deyò a. Si deyò a 760, anndan 758, li relativman negatif. Ok? E se di relativman negatif. Bon. Kounya la, ban mwen kote, ou te pale de egzèsaj la vreman. Ou pwen, se egzèsaj is lan moun nan kounya al bral respire pi fò toujou. Bal, wè moun ap kouri bagay konsa wap fè di sitou gwo egzèsis yo heavy yo. So, ou wè ke, ou wè senaryo a kouman plis lè ka rantre vreman. Pressure negatif la, si pressure negatif la vin pi gwo toujou, sa vle di pou wè kouman, kouman lè la ap antre pi fasil e pi rapid. Pi rapid. Kounye a nou antre lan rapidite. Nou konnen l t ap antre wi, diferans de pressure a. Pou diferans de 2 militè de mercure kanmenm, men lò ke w ap fè egzèsis, l ap antre pi vit. Pi vit. So. Li pral pran yon, li pral esplike nou si negatif presye a li pli gran toujou, eben lè la ap rantre pli rapid. Rapid. Kounye a nou tonbe lan vitès. Vitès. L ap rantre pi rapid. So, m ap kite l kontinye. Alò la se de egzèsis li t ap pale. Egzèsis. Lè w ale yo di w take a deep breath. Breath in, yo di lè l a antre, breath out, li soti. Kòmsi w ap eseye fè li pou panse a mouvman yo. Breath in. Pou sa. Sa e lò fanm ansent lan. Pou al akouche wi. Respirasyon an ede l anpil. Pou la la li byen gade ki lè l ap fè. Paske si l espire avèk ekspire byen. Mouvman timoun nan ap deplase a fèt pi rapid tou. Sa m tou pwofite di nou sa. Sa se bagay moun ki fè pitit. Ok. Nou fini a egzèsis la. Kounya nou rilaks. Banm wè si se lan rilaks la l rantre la. Ok. Li kòmanse pale de relax la deja. M ap retounen pou nou kapab e tande lò l di, lò li pa sou egzèsis la ankò. M te al ti jan twò lwen. Ekspirasyon nan se rilaks. Konprann? Li se yon pasiv rikòl. Alò yon mo angle vle di konsa ki otomatikman l ap fèt. Paske lè w fè konsa, otomatikman w desann. Konprann? Otomatikman w desann. Li pasiv. Li fèt pou kont li. Li fèt pou l. Se yon pasiv rikòl pwosès. Sa vle di ke li fèt pou kont li. Pa gen efò ladan l ditou ladan l. Li retounen nòmalman. Konprann? Gen plis efò lò pou fè. Ou wè lòt la fèt pou kont li? Son son passive recall process. Lò menm si wè nap pale kreyòl nou konprann de twa mo anglè al bon tou. Ok? Sou ekspirasyon li di son bagay pasiv li ye nou pa vreman fè efò pou li. Nan ekspirasyon bagay de relax li ye. E li di, lò ke dyafragm lan ap rilaks, se lè li retounen lan pozisyon anlè a, tankou yon dòm, yon fòm wonn, li pa flat. E se lan rilaks li ye. Ok? Bon, seli a, lan tan de relaxation, lan ekspirasyon an. So diaphragme la ap relax, li li sou fòm dòm, li monte, li up. Se le contraire ke lò diaphragme la ap kontrakte, li desann down, li flat. Ou wè sa vle di ke gen 2 kalite mouvman, pa konfonn. Nou konnen bagay la se yon mòsol, li gen pou l travay, lè sa nou yo di li kontrakte, e lè l pap travay, li relax. Ok se sak vin pase lè yon mòso pap travay li lan stade de relaxation li pap travay li pap kontrakte ankò ok lè kòm se m ta di w la pwopoze l e yo di lè w lan faz de relaxation lan se se ekspirasyon eks Rele briefing out, brief out, brief out. Ok. Ekspirasyon. So, chest la, ki rele poumon an, konprann, li pa, li pa ouvè kòl ankò. Se nan ekspirasyon li, pou ki rezon fò fè sa? Desann li, papa. Desann li, down. Relax. Relax, desann li down. E pi, chest la desann. li fèmen kò li, in, men dyafag la li menm ki te ap detire anba e va plas li remonte l anlè. Wen, li remonte. Sispann al fè presè sou vant mwen. Monte. So, nan pozisyon monte l la se rilaks. Diaphragme ap relax li menm. Sou tan relaxation. Ou wè? Kounya la li gen te esplike w 2 mouvman respirasyon. Ou wè l preske fin avè w. Li esplike w enspirasyon e li esplike w ekspirasyon e li fini avè w 2 gwo tèm, volume and pressure, san l pa di w yo lan reverse relationship, Li montre w pou ki rezon li pale w de presè ki negatif pa menm jan ak presè lò l pa negatif ki pral esplike mouvman an lò l ap fèt se trè byen so so ou wè la e videyo a prèske tout bagay yo ki konsekan videyo a prèske fini kounye a la m pral kontinye pou l pale. Epi volim lan piti prechè ogmante epi kounya la ler la se blow lap blow out lap kouri soti paske prechè a vini ogmante ou konprann li vin pi wo ke prechè k gen deyò a so kounya la se le kontrè li bal kouri so Mouvman an toujou fèt de kote k gen wo prechè pou l ale vè kote ki lo prechè. Se konsa mouvman an fèt pou deplase. Se konsa l deplase. Mouvman deplasman se konsa l fèt. So depi w konnen ke prechè e deplase an pral fèt de kote ki gen wo prechè a vè kote ki gen lo prechè. Kounye a la prechè a vin wo paske pa gen plas e volum nan vin diminye paske se lan relaksesyon fez yo ye. Konprann? M panse ke M panse ke video a fini l fini la wi la. M wè si misye gen bagay pou l di toujou. Yeah. Sou misye byn esplike tout bagay.